Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Nan kad emisyon sila a, nou prale nan Kwadèboukè paske bagay 400 mawozo a li poko fini. Li poko fini paske nan jodi yo touye Karl Henry, nan lasware. Konfyans, fè moun yo konprann ke quand vous voyez les gens de 400 mawozo ici, pa bezwen d'avoir peur paske nou menm nou pa la pou nou fè abi, lè w wè nou se kòmsi se sòlda ameriken ki debake sou tè a, paske nèg sa yo se bandi yo ye, nou menm nap chache yo e nap trake yo jiske. nan dènye retranchman yo humm tèt chaje antouka fòm di nou ke baz 400 mawozo rekipere plizyè blòk o nivo de la komin de la kwa dè boukè pami blòk sa yo gen lasè belanton 1 2 3 kote ke lanmò 100 jou fè konnen li pa gen ankenn pwoblèm ak moun nan zòn sa yo. E nèg ak zam yo ki gen pwoblèm avèk li. E lè moun nan zòn sa yo wè sòlda pa li yo, yo pa bezwen pè. Men fò m di nou ke dans la soirée du 31 août je crois, nèg yo fè pote boure sa a, y ap chache 4 nèg ak balèn. 4 nèg sa yo, se 4 ponyèt. Se Cliff, se Chiwawa, se Alex. Se sa Lanmò San Jou di. Lanmò San Jou di moun yo, Mwen pa gen ankenn pwoblèm avèk nou. Pwoblèm mwen kapab genyen avèk nou, se lè nou ta sere nèg sa yo anba vant nou. Lè sa a m ap gen pwoblèm avèk nou. Lanmò san jou di machann yo ouvè kò nou atè a la a, menm lè nou ta wè nèg mwen yo avèk pil zam ap antre soti, nou pa bezwen pè. Yon grenn cheve nan tèt nou p ap rache. Men 4 nèg sa yo, n ap met men sou yo kanmenm. Se kòmsi. Se Marines nèg yo ye paske yo di yo se ameriken e nèg sa yo se bandi. Yo di ke bandi pa goumen avèk ameriken. Sa fè m konprann ke les hommes de 400 mawozo nèg yo gen yon kwayans nan tèt yo paske se yo menm ki mèt, se yo menm ki chèf plenn nan, pèsòn pa kapab kanpe anfas yo e ou ta kapab di jan nèg yo fè desant dèlye an. Alò nap pwofite jisteman voye yon big up bay DJ Fresh 972 Haiti BB. Ou wè anpil bagay. Ou menm nan video sa wap menm wè vizaj lanmò sonjou a nu. Paske banm di w bagay pa gen anyen pou nèg yo pè ankò. Fòs legal nèg yo pa pè l. E nèg yo chak fwa yo mezire yo avèk fòs legal la bon pa gen twòp bagay ki fèt. Donk ou wè kounya nèg yap mache a vizaj dekouvè. Ann al fon ti gade, yon sware doperasyon m ta kapab di byen kalkile pa bò kote mesye 400 mawozo yo. Kiyès y ap chache? Y ap chache 4 ponyèt, Cliff, Chiwawa, Alex, paske se 4 nèg sa yo ki kanpe anfas Poko Elye la ki ap bay pwoblèm. Lanmò san jou se bawon plèn nan, se sa l di. Lanmò san jou se kiyè bra, li pa pè vrapè. Se pa mwen k mal di l non, paske se konsa l toujou di l. Se kiyè bra, li pa pè vrapè. Bon, antouka, Kyèbra ap pran tèren. E pa bliye, m toujou di nou sa, si w fè ti kalkil sa a, sa ap fè nou byen. Menm lè l nan fènwa, depi w wè zam, kontwole zam. Epi w ap rann nou kont ke peyi a gen anpil bagay ladan l. E lè w pran 400 mawozo a, se bon jan 400 mawozo vre paske si w gen chans pou w ap gade kèk sòlda nan fènwa a, ebyen w ap di tèt ou ke. Ah monchè oo gade yon lame papa se yon lame tèt chaje antouka kòman sa ap fini eske nèg yo ap rive mete men sou 4 fijitif sa yo nèg sa yo yo konsidere kòm fijitif 4 ponyèt klif chiwawa Alex menm lè nèg yo pat nan prizon men aparaman humm se lapolis kap chache yo petèt ke yo evade antouka nap ret tann poun wè kòman sa pral fini men sof ke fòm di nou ke popilasyon nan plèn nan patikilyèman. Kwadèboukè e Tomazo moun sa yo yo vrèman terorize. Merci beaucoup la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an por nou dire que vous appreciez le travail epi après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.